Antanke anplwayè Eric Jean Baptiste, mwen gen prè, mwen gen apeprè de 33 zan depi m ap fòme, m ap travay avèk Eric Jean Baptiste. Premye bòlèt Eric Jean Baptiste te fè, se mwen ki te kòmanse ansanm avèk li. Anojou mwen la, pou m byen di w Eric Jean Baptiste, mwen mete sa yo rele patwon an de kote pou amitye ke mwen menm mwen te vin gen avèk li. Si m di w depi prè de 35 an m ap fonksyone avèk li, se paske mwen menm avèk li, Nou te viv antre fami. Nou te mete patwon an, mwen te rete nan limit. Mwen te rete limit anplwayè mwen avèk tout respè ke mwen gen pou li, men pou amitye ke mwen te gen ansanm avèk Mesye Erik Jean Baptiste, Mesye Erik Jean Baptiste pa te yon patwon pou mwen ankò. Mesye Erik Jean Baptiste se te yon konseye, yon zanmi. Yo tout pou mwen. Erik Jean Baptiste pa sèlman yon patwon, li te yon frè, li te yon zanmi, li te yon kolaboratè. Paske se yon moun ki toujou la pou l ap ba w konsèy, li toujou la pou l ap epole w nan tout sa nou ta vle antreprann. Li toujou la pou l ansanm avè nou. Nou pa sèlman pèdi yon patwon, nou pèdi yon papa, yon frè, yon zanmi. Monchè destabilize. debousole, ranvèse, paske answit Erik Jan Batis di Pè Etènèl nou te son moun ke m te konnen, m te konn koutwaye, m te konn al lakay li, li te konn vin lakay mwen, nou te son moun ke m te konn trè byen. M ap di ke kondoleyans a fanmi Erik, madanm li, pitit li, e pati politik li, men se yon bagay ekstrèmeman grav, nou pèdi yon bon Ayisyen. Msye se ton ayisyen dan lam se pa fek gen nèg kap pran pòz yo renmen peyi an men se blòf msye te pwouve sa duran egzistans li e dezè sosyal ke msye konn ede moun de tout kategori sosyal se pa nèg ki antre nan politik pou te vin fè lajan menm jan yon seri de ayisyen laplipa men Misye te gentan gen mwayen deja al antre nan politik pou l te ede peyi a. Men malerezman, asasen touye l. S on bagay trè trè trè grav ke n pèdi yon bon Ayisyen. N ap di mesye kriminèl sa yo, li tan pou bay sa sese. Se pa nòmal mesye avili peyi a. Yo fè moun wont. Yo fè moun pè vyann nan peyi an tèlman moun asasine moun, pitit peyi an kriye twòp. M kwè ke se inakseptab sitiyasyon sa yo. Averti se yon bagay ki make mwen pou kapab wè kravat mwen an li nwa. Dabitid ke m pa konn vin legliz la avèk kravat nwa. Donk se yon piece de solidarite mwen avèk kòlèg, yon zanmi, yon frè ki ale nan yon kondisyon inimen, ok, nan yon mò odye, ok, ki ale ki di. jan vous avez pu constater vous meme donk se son dè kriminèl dè chimèl ki fon de la lwa donk dè bandi dè terorist donk il falè si atann malerezman donk nou pat swete se la bagay la rive men rive e sa fè lè nan fonksyon nou te fè de mye pou bagay la pat rive la. men malerezman donk lan ekip ke m t apateni an yo pa t konprann donk nou wè ke tout è metwopolitèn lan ansèkle avèk de kriminèl donk y ap kidnape moun y ap vyole moun y ap tiye moun. y ap mande w ke lajan ke w pa genyen e la solisyon se kwa? M kwè ke pou n soti lan enpas sa a nou bezwen yon ekip moun ayisyen e ayisyèn de bòn volonte ki renmen peyi an premyèman e dezyèmman ekip lan fò l pa gen rapò avèk de moun k ap kidnape moun de prè de lwen ou de trè trè lwen ekip sa a pa dwe gen rapò avèk jan de kriminèl sa yo e twazyèmman fòk gen de volonte politik reyèl pou vle fèl e o final fòk pa pè paske sou pè ou pap ka règle anyen paske peyi an e a bò de disparisyon majorite moun fin kite peyi an donk moun pa ka viv nan peyi an donk espas ayiti an vin tounen yon espas envivab m pa kwè gen yon ayisyen digne de son non ta renmen lòt peyi vin okipel Bon, m pa kwè gen okenn fyète lan sa. E de plis ke nou pran 3 okipasyon deja, 1915, 1994, 2004, e sa pa bay gran choz. E men lan sitiyasyon nou ye la, Ayiti antan ke manm onu, manm OEA, m kwè ke n bezwen yon akonpayman. E sitiyasyon an twò grav, donk m panse ke n bezwen yon mezi dakonpayman pou yo kraze gang sa yo. E sinon nou perirons tous. E mwen m panse ke antan ke manm onu fòm dakonpayman nan sans ke ede nou pwofesyonalize lapolis lan, mwayen de travay, e lame nou ke an 1994 ke blan konplis lan detwi lè fòs zame dayiti pou ta rekonstitye lame e lapolis pou mete lòd e sekrite lan peyi a.